Salut tout moun, byenvni sou chanel Wendy Celestin TV. Jodi a mwen pote pou nou yon aplikasyon ki kapab rezoud pwoblèm ou nan wadèvè fonksyon ou menm ki pa twò fò nan matematik. Ebyen non aplikasyon sa se kijan li rele se Symborab. Symborab Aplikasyon sa wap gade li anlè a la li wouj e blan aplikasyon sa ou pwale nan play store lèw rive nan play store wap ekri wap ekri sem borab paske mwen menm mwen te deja tou genyen li la ou kapab gade map jis ouvè li. Ebyen aplikasyon sa li menm jan nou kapab gade la, n ap gade ap gen plizyè egzanplè sou li. Ebyen m ap pran yon premye egzanplè nou kapab rezoud byen rapid. Se 5 zx mwens 6 egal a 3 zx mwens 8. Nap klike sou Go. Pou itilize aplikasyon sa fòk ou gen entènèt. Ebyen nan rezilta nou wè li bay la nan solisyon anlè a nou wè l bay se X egal a mwens 1. Ebyen, aplikasyon sa li menm, l ap vrèman ede w nan mouvman matematik ou. Sitou ou menm ki pa twò fò nan matematik, ou mèt telechaje aplikasyon sa, li vrèman enpòtan. Sonje mwen di nou, nan whatevè pwoblèm nan, li kapab rezoud li pou nou. Mwen pa fè videyo a twò long, men nou menm lè nou fin telechaje aplikasyon an, Na ban mwen rezilta. Si w fenk vini sou chanèl sa, kite yon kòmantè, bay yon like epi abòne avèk chanèl la pou kapab konnen plis. Tchaw bay, n ap rankontre nan yon lòt videyo.